Ti malerèz paka paka sipòtel la menm. Nou plen moun la sou kabann lopital la nou jou la. Depi se tay ki ba yo di yo kase tou. Lèli de yo di yo retire. E nou menm nou mande nèg yo pou yo fon sispann pou yo kite popilasyon an viv. Pase nou menm tou nou bezwen viv se imen nou ye. Nou pa alèz vye tounen menn kout bal kout bal se dèyè mi nap mache kache. Imajine ou wè kot wè wap gade la wap gade la nan kwen sa la kote ti kay krèm sa. Son son dam ki te ret la. Dam nan te tèlman pat ka sipòte a kout bal li te fè yo bouche anlè lakay li a pou li. Aprè nèg yo antre lakay li, yo vòlè bagay li, yo bat pitit li, yo met dife anba kay li a. Li oblije kouri kite li kite zòn nan la. A nou jou la nou pa konn kote moun sa yo. Ajanè yo vin kraze zòn nan pou nou la e nap mande pou. Jan nap gade a la nap gade la nou wè la gen kay la ki kraze la tòl atè tòl atè dife nèg yo mete la vin la dechèpiye moun gen moun nèg yo tire lakay yo ki kite kay la yal pran refij nan lòt kote kote nou ba yo ki se nan lokal nou gen lòt bò a la Nen yo antre lakay moun sa yo kounya la yo vòlè Aja pou yo moutre moun yo ke yo pa bezwen moun yo tounen la menm Lè yo met dife Nèg yo ap ba nou gaz a 2 zè di maten 3 zè di maten Lè yo enpeche nou viv Yè la nèg yo ba yon ti moun yon ti jèn gason 15 an bal avèk yon dam ki ansent la bal nan senti a nou jou la li sou kabann lopital Nèg yo ap mache fè kidnapin vòlè fè vyòl Nèg yo antre la deja yo fè sa deja yo bot aprè la yo bote nenpòt 5 devan sa, 5 ti jèn fanm, yo antre anndan ma avè yo. Gen 2 yo fè kadejak sou yo, gen 3 yo lage, manm si se Bondye ki te pale nan kè yo ki fè yo pa fè lòt 3 ti demwazèl yo anyen. Lòt 2 yo fè kadejak sou yo. Aja nan mande nèg sa yo, èske se pa imen yo ye? Èske gen yon kote lè yo rive yo pa santi yo bouke? Nou menm k ap viv nan bò Dèlma 4, Dèlma 2, Dèlma 6, Bahozi kafou 3 nou menm nou soti nou bouke nou menm nou bouke a di vire tounen nap kouri nap pran bò toyota pou nou gen pafwa moun nan kan tèlman ap tande bal la lap kouri li bliye si gen machin nan lari a machin preske fwape yo a sa nap di nèg sa yo si yo vle si yo vle di yo gon bagay yap regle toujou regle ti bagay kidnaping yo a polis li menm a degaje ansanm avèk nou menm popilasyon nan bò dèlma 4 dèlma 2 dèlma 6 bahozi kafou 3 kite nou viv nou bezwen viv nou menm. Ay nègre peche nou viv men chak jou nou konn ap dòmi la gen timoun a nou gen lopital la e pou koz gaz e nou gen nan yo konnen gaz la li pa bon pou moun menm menm lè yo fè yo pran lap itilize l nan manifestasyon men li pa bon pou imen menm son bagay yo fè pou yo detwi sante nou lè yo menm yo pran l pou yo fè gè avè nou nou gen kempès la ki an lòt bò sa la nou gen vyeri la nou gen yon lòt ti piti la ki rele patat la nou gen lipsonn Nou gon Miguel la, yon ti Miguel la, misye li menm se yon kokobe, li te pran bal, Mackendy ki se bandi kap sot sona nèg yo la, li te bay misye bal, lè misye te bò isi a, kounye a misye tèlman li wè lèl nan zòn nan la li pa ka vòlè paske misye se yon vòlè li ye, nou ki fè misye kite zòn nan la lal jwenn nèg yo la, aktyèlman la misye knnen sou lari la lap bay kontwòl moun pou yo kidnape, misye tou, misye gon bout pye. Ata lèm di bouki a te long ee dwèt yo la li pèdi yo misye son vòlè on ne peut plus misye kidnapè se pa vle wè moun menm ki posede anyen menm nèg yo rele ni Luckson nan ni Miguel la ni Jerry